Fouye tout moun, yo pran tout sa moun yo te pote, te pote nan machin lan, yo lage, yo lage moun yo ak tout otobis yo. Yo jiska prezan gen 3 ti bis Jakmèl depi yè mesye yo kenbe nan men yo, di e lajan pou yo bay pou yo retwouve ti bis sa yo. E maten an gen 3 gwo bis Fò Radyo ki pral Okay, gen Sen Dominik, Fidelite, Vye Swa Lwe, anben mesye yo pral fè tantativ pou yo pran toule 3 otobis yo, gen youn ki akselere ki pase, yo tire nan otobis sa, chans pou nou pa gen moun ki mouri ladan li, men yo kenbe 2 lòt yo, ki se Fidelite chofè a rele Melas, e twazyèm nan se Dyeswa Loue chofè a rele Obenson. Anben jis moman map pale avèw la otobis sa nan men nèg yo, paske yo te pote machandiz avèk moun, anben yo lage pasajè yo, kenbe otobis yo avèk tout machandiz yo, men ki kote yo antre avèk yo, se bò ansyen lokal Briza Dèlma a, se gen yon kafe ki te make Briza Dèlma. A pwoksimite komisarya Matisan, prèske, li pa anfas li non, prèske, e yo antre anndan an, bò lanmè a, lanmè yo kenbe 2 otobis chay ak tout machandiz yo ladan yo. Jis moman n ap pale avè w la, nou poko konnen ki sa k sot. E jis moman n ap pale avè w la, yo poko, chofè yo poko enfòme nou sou sa. E sèl sa nou kapab di w, se otobis Sendominik la ki fè Pò Sali li menm, li pran anpil katouch, men pa gen moun ki pran katouch, se machin nan ki pran katouch yo. Chofè sa a gentan sove de jistès. Lòt 2 machin yo lanmè yo, avèk tout machandiz yo. Yo lage pasaje yo, kenbe tout 2 chofè sa yo nan men yo avèk tout kamyon an ki chaje machandiz. Chofè ki nan men yo an se Melas avèk Robenson. Wi, pa gen blese. Gras a Dye, pa gen blese nan kò otobis la. Katouch yo pran, li pa rive pèse, li pa, moun yo pa rive pèse. Wi, se yo, yo rete li, li pa rete, epi Elif te devan, l akselere, epi mesye yo simen katouch sou li, men chans pou nou pa gen moun ki pran katouch. Men lòt 2 otobis ki te dèyè yo, yo pran tou le 2 avèk tout pasaje ak tout machandiz. Mesaj nou genyen nou menm, n ap redi chofè yo Evite zòn Matisan jiskaske leta repran komisarya a pou ban nou sekirite onivo Matisan pou yo pase. Se mesaj sa a nou kab genyen paske nou wè otrefwa nèg yo te konn fè demonstrasyon, te met bon cha anba a pou fè yon bagay men kounye a ou wè. Si lapolis poko ka repran komisarya Matisan an, nou pa wè ki enterè yon chofè gen enterè pou l ap ensiste pou l pase paske menm lè mesye yo di w pase, se veye y ap veye kou anpil moun kòmanse ap pase anpi yo tonbe fouye moun. Nou pa t gen anyen kont grèv la men sèl bagay nou te di kamarad la, moman an pa pwopis. pou grèv lan se la paske pa bliye nou fè anpil grèv deja gouvènman an fè la sou dorèy e dènye mouvman ki gen pou fèt se tout popilasyon ayisyèn nan ki pou leve kanpe nèt lè sa ni pwopriyetè ni chomè tout moun nèt pou fè yon sèl kèlkeswa kouch sosyal la paske se tout moun ki konsène e se sak fè nou te di moman an pa moman moman grèv se moman se tout peyi a nèt pou nou leve kanpe pou nou bloke peyi a jiskaske swa gouvènman an bat dèyè l oubyen swa li ba nou sekirite pou n kontinye fè. Non, non, moman an pa pwopis sa a. Se pa bliye pa de twa grèv nou fè sou gouvènman sa a legal pa mande nou sa pou pouvwa nou. Piske gouvènman sa a li pa eli, li pa anyen, sa vle di li pa janm tande okenn moun bwazan de kri. Bon, si l t ap tande kri, ann pran egzanp, mwa jen an la pral fè ennan depi prè de kat depatman avèk yon pati nan depatman lwès la bloke la a. Enben gouvènman an pa janm fè anyen non. Sa vle di tout grèv, tout manifestasyon nou fè, nou fè tout sa w konnen, tout mouvman pasifik yo nou fè yo banm repons a revandikasyon nou yo. Sa ki pral enpòtan nan ansanm la, se tout popilasyon an ki pou yon sèl kri, pou n rele yon leve kanpe nasyonal, epi pou pwoblèm sa rezoud. Swa gouvènman an bat dèyè li oubyen swa l ban nou sekirite. Donk, depi se ti bagay izole sa yo, pa p bay anyen. Se yon mouvman nasyonal ki pou fèt onivo de tout popilasyon ayisyèn nan pou n fè yon sèl kri. E se sèl mwayen pou n sòti nan sa nou ye a. Men tout tan se deba sektoryèl sa yo, nou pap janm abouti a anyen. Jou fèt la, nou genyen plizyè selebrasyon. Nòmalman, nou gon mès a setè kenz nan maten. Nou gen youn a nevè trant. E nou tou gen yon mès a twazè. Sa di ap gen twa grand selebrasyon pou jou a. Men, sa ki pi enpòtan e k ap trèzenpòtan pou nou, se pwosesyon ke nou toujou genyen chak jou fèt la. N ap genyen yon pwosesyon k ap soti nan pawas Sen Lwi Wad Frans tankou nou te fè l lane dènyè a e se la n ap sòti ak pwosesyon an pou nou rive nan legliz la. Nan pwosesyon sa a, pandan tout nevèn nan tou jan nou te fè l, n ap lapriyè pou lapè nan peyi Dayiti. Sa fè yon bon moman deja depi ke nou pa konnen sa k rele lapè a. Tout moun ap viv nan kè sote. Tout moun ap kouri, tout moun strese, tout moun pa konn ki kote pou yo ale. E se egzakteman sa n ap travèse jounen jodi a, nou pote bay Bondye pa lantremiz Manman Mari, Manman Nòtredam de Fatima. Alò, nan sans sa a, nou vin envite tout moun pou nou vin mache avèk Manman Mari pou n mande lapè pou Ayiti. Mache avèk Manman Mari pou n di non, nou pa kapab ap kouri ankò. mache avèk manman Mari poun di la vyèj entèsede pou peyi dayiti nou konnen nou se pitit Bondye nou konnen manman Mari bò kote n lap la priyè pou nou lap mache avèk nou nou konnen tou l toujou rete bò kote nou nan sitiyasyon difisil sa nou konnen li la se poutèt sak fè nap plenyen bò kote l nap mande l tanpri di yon mo pou nou tèm nou medite sou li pandan tout nevèn nan se pa kite kè nou twouble Jan chapit. 14 de ses premiers men nou ajoute l manman Fatima ap avèk nou alò se nan sans sa ke nap mande chak moun avèk dayè nap prepare de ti pankat nan peryòd mach la nan mach la nap pare de ti pankat ke moun yo ap gen nan men yo ki make la pè pou Ayiti la pè pou site solèy la pè pou matisan la pè pou kwadèboukè la pè pou kwadèmisyon la pè pou laplèn pou moun kap kouri yo moun kap mouri san ke yo pa konn kisa yo fè. Alò, m panse ke lè a li rive. Li lè a, li tan pou ke tout moun mete men yo ansanm, mete kole zepòl ansanm, tankou nou te konn chante l lontan, pou nou fè yon sèl fòs pou n mande pou lapè kapab tounen nan peyi Dayiti. M panse ke nan moman sa a, se petèt Yon obligasyon l ta dwe ye, m di obligasyon pou tout moun, pou nou kanpe pou n di ase paske gen twòp frè ak sè nou yo ki mouri, gen twòp moun ki oblije deplase kite lakay yo pou yo al viv ki kote yo pa konnen. Alò, nou tout e nou chak, frè m, sè m, ou menm k ap gade n, k ap tande n, k ap viv sitou evènman sa yo, n ap mande w pou vin jwenn nou, vin fè yon sèl avèk nou pou nou sòti nan pawas Sen Lwi Wad Frans vandredi kap 13 ki se jou fèt manman Fatima a pou nou vin di ase nou bouke nou pa kapab ankò. Kongrè anyèl sa ap reyini sèlman etidyan ak inivèsitè ki sòti nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens lan akoz ensekirite an kap taye banda sa ki anpeche moun nan gran sid ak nò yo pap ka rantre, regrèt Reveran Pè Afrandy Petit Homme Direktè Pastoral Inivèsitè Achidyosèz Pòtoprens, Angajman inivèsite a nan batay kont ensekirite a se tèm ki kenbe pou dewoulman aktivite sa. Poukisa tèm sa? Pè Frandy Petit-Homme ap eksplike. Poukisa tèm sa? Tout moun konsyan, kèlkeswa kouch nan sosyete a, yo viktim de prè ou de lwen de fenomèn vyolans ak ensekirite ki sanse gangrene tout sosyete a. nan kèlkeswa enstitisyon w ye, kèlkeswa moun ou ye, pòv kou rich, ou pase anba menm pwoblèm nan. Donk, inivèsite a, jèn inivèsitè yo, yo pa kapab rete endiferan kòm inivèsitè, pou yo pa ta kapab non sèlman reflechi men Chèche ansanm de solisyon pou n sòti nan sa nou ye a. Aktivite sa se pral yon espas refleksyon nan lide pou chèche solisyon ki kapab retire peyi an nan enpas sa, selon Pè Petithomme. Li di l rekonèt pwoblèm nan grav, sepandan si Ayisyen yo mete tèt yo ansanm, yo ap fini pa eradike fleo sa, selon sa prèt katolik lan ajoute pou l di. Pi gwo zam ki genyen pou batay kont fenomèn vyolans ak ensekirite an se linite. Se tèt ansanm ant diferan fòs e enstitisyon anndan sosyete ayisyèn nan ki kapab elimine vwa eradike pwoblèm ensekirite, pwoblèm vyolans, pwoblèm kidnaping nan. Pandan 2 jou, gen divès pwofesè inivèsite ak espesyalis nan matyè sekirite k ap entèvni sou divès tematik ki gen pou wè ak defi moman an, tankou enpak sosyo-ekonomik ensekirite a, responsablite Leta fas ak fenomèn nan, e wòl inivèsite a nan batay pou eradike mal sa a. N pral gen 2 entèvenan ki pral eseye gade donk ki wòl Leta nan wòl li an swa ki se Objektif leta ki se asire e pwoteje, pa rapò avèk tout sa popilasyon ap sibi, èske leta li menm li pran responsablite l e ki sa ki koz ke leta pa pran responsablite l e ki issu nou kapab genyen fas avèk sa? Nou genyen kòm entèvenan e Pwofesè Chener Jean Baptiste epi nou genyen lèks kolonèl Himmler Rebu ki ap entèvenu nan twazyèm panèl la. Trèzyèm kongrè sa pral gen ladann tou yon pati kiltirèl avèk atis ki trete ensekirite nan tèks yo, se ka Rosvel Saillant di BIC. Jan nou konnen ni BIC se atis ki nan moman an ki fè plis mizik kòmsi ki baze sou sijè ke nou te vle debat lan, se nan sans sa a ke nou te chwazi li menm avèk gwoup jazz nan dezyèm jou an pou te kapab prezante pati kiltirèl lan. Donk jan nou te di li depi o debi, kongrè a se yon kongrè non peyan, tout inivèsitè yo ap ofre de la pastoral, e moun ki vle gen yon sètifika de patisipasyon ap gen pou yo bay sèlman 150 gourd pou yo kapab ba yo yon sètifika de patisipasyon. Evenman sa a gratuit, sepandan moun ki ta swete sòti avèk yon sètifika ap peye sèlman 150 gourd selon òganizatè yo. Se nan sousi pou ke moun yo gen yon meyè oryantasyon, pou yo konnen lè yo gen yon pwoblèm, pa egzanp, ki gen rapò avèk yon krim, yon deli, se pa nan tribinal de pè a pou ale. Si w gen yon pwoblèm de divòs, yon konfli de famiy, se pa lan tribinal de pè a pou ale, menm si jij de pè a, nan atribisyon li, sa n rele atribisyon grasyez, li gen dwa fè apèl, à ça conciliation que le gagne comme prérogative pour faire partie en tant que Conciliation comme médiation, c'est deux méthodes alternatives, c'est deux méthodes pacifiques pour résoudre conflits conflit en société. Il se trouve que, au niveau de l'OPC, nous avons bien nécessité pour que nous favoriser dans le cadre culture de la paix sociale que nous Prone, favorize de echanj de bòn pratik avèk de enstitisyon ki ap evolye nan komin de Dèlma pou pale, dyaloge avèk òganizasyon ki nan domèn nan, ki nan komin nan afen ke yo kapab an retou yo menm, reprezantan òganizasyon e reprezantant yo, al pale avèk kominote an nan sektè yo pou di yo ekoute mezanmi men wòl Jij de pè a. Sa ka rive gen yon moun ki vin kote w nan òganizasyon, ou di non, pwoblèm sa a ke w genyen an, se nan pakè a pou w ale. Se dwayen an pou w al jwenn. Sa w genyen la a, se lapolis kominotè. Ou gen yon pwoblèm konfli de travay, patwon, ouvriye, la premyè demach, se pa le tribinal de pè, se pa le pakè, men se le biwo dè zafè sosyal ki la, li menm tou, pou li fè sa n rele konsilyasyon. La premyè demanch pou yo menm, m pa pral rantre sou entèvansyon l lan, men mwen te vle tou senpleman fikse objektif lan pou nou di nou trè souvan moun yo konn gen konfli de travay, y ale lan tribinal de pè oubyen yo prale lan pakè. E poutan gen de enstitisyon ke leta, lalwa mete an plas pou rezoud konfli de travay. Se dabò le ministère des affaires sociales a travè nan komin Dèlma nou genyen biwo rejyonal Ouest e par la suite se le tribunal spécial du travail. Donk. Nou menm, andedan Platfòm Desizyon Debloke Ayiti, ak anpil alye li yo, nou reyalite jounen jodi a moun k ap fè politik andedan peyi a yo sipoze chita yo reflechi pou yo konprann ki direksyon y ap pran avèk peyi a. Nou konstate gen yon minis komès malgre grangou, chomaj, lamizè anvayi popilasyon ayisyen nan, absans li ki se ki fè yon veritab total andedan peyi a ki se Ricarden Sen Jan kòm minis komès ak endistri ki la pou regle tranzaksyon kap fèt nan mache yo, kontwole pwodwi premye nesesite yo ak kreye bon jan politik pou favorize envestisman yo pou jèn tifi ak jèn gason jwenn travay andedan peyi a. Se nan kontèks sa a Debloke Ayiti, platfòm desizyon, ap fè yon apèl ak responsablite. Chak sitwayen, chak grenn Ayisyen ki santi vi fanmiy yo menase, ke yo pa ka jwenn manje pou yo bay madanm yo, pou yo bay pitit yo, pou yo bay fanmi yo lakay yo ki ap pran desepsyon, nou di lendi k ap 16 me 2022, nou pral òganize yon sit-in devan Ministè Komès ak Endistri pou n al mande Ricardin St-Jean, Ki wòl li nan tèt minis komès? E ki misyon l? Eske patwon k mete l la, eske patwon k mete l la se li menm li gen pou ba l rapò? N ap di brat sa se yon brat leta li ye, se an favè popilasyon ayisyèn nan nou pral, nou menm Platfòm Desizyon Debloke Ayiti, nou pral lanse apèl sa bay Ricarde St. Jean pou n di popilasyon an ap mouri grangou, ke li pèdi misyon l nan tèt ministè komès. Nou. ap felisite lapolis la malgre presyon politik, malgre entimidasyon politik men ki pran kouraj yo a 2 men kanmenm ki pa kouri pou bandi nan plenn nan. Nou ap di tou nou pa dakò ak Mesye Ariel Henry ki gentan kouri fon twit pou l senpatize li ak moun ki viktim nan yon ensidan ki pase Kiba, alòske pa bò lakay, 10 timoun deja mouri nan plèn nan, don 6 nan yon jounen Ariel pa di anyen, se kòmsi moun k ap mouri laplèn yo, Matisan, yo pa anyen pou mesye Ariel Henry ak tout gouvèneman l. Nou te toujou dil la police la ka travay. La police la kapab bay rezilta. Men se bra politik. Se de moun politik ki pran la police la an otaj ki anpeche l travay pou pwoteje gwoup pa yo sitou kandida yo. Moun ki swadizan kandida a la prezidans, o sena, a la depitasyon, etc. Tout moun sa yo gen gwoup moun yo y ap pwoteje. Men lapolis la nou konnen l kapab, se sa k fè nou ap mande Leta pou bay lapolis la mwayen. Pou bay lapolis la mwayen pou li kapab pwoteje ak sèvi popilasyon an. Bay lapolis la mwayen pou l kapab goumen kont gang nan peyi a. Bay lapolis la mwayen pou ti machann yo kapab retounen nan mache piblik yo, don Kwadèbosal ki se pi gwo makèt popilasyon an genyen. Nou ap mande ak Ariel Henry pou mete de materyèl, mete mwayen disponib pou ti mesye pnh yo don nou menm nou felisite anndan DeblokeHaiti, Platfòm Desizyon ak tout lòt òganizasyon yo ki kanmenm riske vi yo pou pemèt popilasyon an rale yon souf nan plenn nan e nap di Mesye Ariel se yon devwa pou l bay popilasyon an sekirite non sèlman kòm Premye Minis Prezidan e tou kòm prezidan CSPN. Ane sa a se yon ane kote OCNH dekrete la pèmanans pou n batay sou 3 tematik, se la bòn gouvènans, la kesyon de detansyon ilegal e abitrè e le dwa a lanviwònman. Jodi a nou inogire lokal sa a kote pral gen yon pèsonèl ki pral travay an pèmanans e pou pèmèt OCNH pote kontribisyon l. Nou pwofite de okazyon sa tou pou n anonse piblik lan OCNH nan batay n ap mennen kont vyolasyon dwa moun nan peyi an, nou deja mete yon liy vèt disponib kote tout moun pral ka rele nan nimewo sa pou yo vin nan biwo an pou yo echanje, pote plent sou vyolasyon dwa zimen ke yo menm yo viktim e OCNH pral akonpaye yo. Donk pandan ane sa a, nou dekrete la pèmanans pou n travay sou 3 tematik ki se la bòn gouvènans, la detansyon e ilegal ab e prevan e la detansyon e ilegal e abitrè a epi la kesyon e anviwònman.